Air Life, wi, sa se non yon gam pwodui 100 pou 100 natirèl ki fèt a baz plant natirèl plis luil esansyèl ki met cheve an valè kòm premye temwen nan lavi pou jistifye si moun nan ap byen viv oubyen si l ap mal viv. Medam, mesye, jodi a, avèk pwodui Air Life spesyalis Fresh Nature yo met sou mache a, kounye a tout moun gen posiblite Pandan pomad Air Life la ap manbre kò cheve yo pou founi jis nan pwent, avèk gam pwodui Air Life yo, nou pa bezwen nan fè gam, dyòlè, ni nan souke tèt pou fè cheve n bay payèt. Mezanmi, men nimewo kontak spesyalis Fresh Nature yo pou n fè kòmann pwodui Air Life an gwo pou n met nan biznis nou. Ale nan Delma 33 rue Jean Prasmas numéro 24 avèk pwodwi Air Life yo kounye a nou gen bagay nan men nou natirèlman poun pran kontwòl cheve nou for life. 115 Pompano Beach Florida 33060 Kounye a moun Palm Beach, Delray, Boyton, Fort Lauderdale pa bezwen pran machin kouri monte Miami ankò pou al livre koli. Jersey Shipping ki se pi gwo konpayi shipping nan tout Florida a pote sèvis la tou prè ou. Pa bliye adrès la 1000 East Atlantic Boulevard, Suite 115 Pompano Beach Florida 33060 Telefòn nan se 786 678 1255. Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gen koze atè a wi la banm ale kwa dèmisyon anvan non je balans sa epi sa donne sa ben wi. Fò n di ke daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ebyen ta sanble gen 3 sòlda nan baz Chen an ki te sou wout pou trayi, ebyen Chen an egzekite yo. Sòlda sa yo se 2 nèg ki ta gen rapò oubyen ki konn pale, bon depi w konn pale aparaman gen w rapò tou senpleman avèk mesye 400 mawozo yo. Wè. Genyen yon sèten de Ti Blan. Blan Lanò, misye nan baz la yon bon ti tan. Epi, ben, sa sè mal toune, yo touye misye. Ap gade m wè foto kadav misye, yo koupe tèt misye pote bay chen an. Paske, misye aparaman trayi. Men banm al ba nou yon ti istorisite sou misye. Sete an bon anfan. Misye leve nan men yon bòpè. Se tankou papa l. Misye pa t leve nan yon vi de liks, men m ta kapab di misye te nan yon klas vrèman eze. Paske depi w nan yon kay, w ap jete manje chak jou, ou jwenn manje an abondans, ou pa gen pwoblèm kòb, bon, sa ka pase. Men aprè lamò de sa mè, m ta kapab di bagay yo pral yon ti jan parèt difisil. Bagay yo difisil, se le ho e le ba, jodi a w ka jwenn manje, demen w pa jwenn manje, epi lavi ap kontinye pou blan. Epi blan vin ap grandi, epi apre yon bon bout tan, blan vin antre nan biznis, li ap vann bwa, bagay sa yo, men, misye toujou gen zam ni pou l pwoteje tèt li. Depi lè sa m di, ben, gon bagay k ap pase, men misye te nan baz la deja. Lè l vin repli ap vann bwa, gon bagay ki pase misye. Gon gwoup nèg ame. Pa twò lwen zòn kote l ap vann bwa a ki pran misye. Yo bat misye anpil alò m pa konnen pou ki kòz. Epi m kwè se dcpj te arete misye apre yo fin bat li a wi. Se anpil demach ki fèt pou kapab lage misye. Lè yo lage misye m panse ke misye pa t ap tounen nan bay sa ankò. Bon! Misye al nan baz chen an. Jounen jodi a la. Men sa k pase. Blan il est parti pour ne plus revenir. Men se bagay ki rèd wi. Pa egzanp pou w wè ou nan yon baz. Lè w gade w wè se nèg nan pwòp baz sa a ki pral touye w. De nèg ki al yo wi ki pral touye w. Paske ou fè yon bagay ke petèt bòs la pa renmen, jeneral la pa renmen, ou fè yon bagay ki dwòl. Tèt chaje. M pa t ap ka antre nan lojik sila paske lavi elle est trop belle. E gen yon bagay ankò ki pi enpòtan, ou wè, ou menm ou ankò pli enpòtan ke lavi paske si ou pa la, p ap gen vi pou ou. Mais avant de mourir il faut dire un jour je vaux mieux que ma vie bref ann fèmen dosye blan sa nap travèse nap kite kwa dè misyon nap pouse nèt nap pran departement de l'artibonite nap travèse nou pral nan departement du nord ouest nou pral rann nou direkteman nan komin senlwi nou konnen m te di nou gon Lòbèy k ap evolye nan komin sila, bandi ki yo menm a gwo bout manch nan men yo k ap fè lòbèy. Dènyeman nou wè kòman Zayèl mouri. Zayèl al nan yon mache, m kwè l tire sou yon machann epi sa w tande ala pèp la anvayi l, yo touye Zayèl. Zayèl se youn nan nèg ki nan baz level yo ebyen nèg sa yo k toujou ap bay pwoblèm anlè a. M kwè m sonje dènye emisyon n te fè sou masak nèg sa yo te fè nan Gaspar. Epi lè Level mouri, Eric kontan. Paske nèg sa yo te anfas nèg Erik yo. Erik kontan, Erik voye yon voice li di moun zòn sa a nou mèt kontan. Le landmen, gen yon batay ankò k pete, Erik gen yon pwòch li m kwè yon frè l. Ebyen, pèp la touye misye paske misye al bat yon fanm. Adje! Misye tèlman bat fi ansent lan, fi a pouse pitit la pa fòs. Pèp la kenbe misye, yo manyen misye. Kounya Erick nan cho bay la vin rete la. M pa konn sak pran nèg Erick yo. Pase banm ton bagay. Peyi a li pa bezwen bandi. Kelke swa bandi ou ye a, on sèl jan peyi a ka bezwen w. Wè si w nan yon zòn, ou pap fè kidnaping, ou pap vòlè, ou ap pwoteje zòn ou, ou pa nan dosye nèg politik, la w son bon bandi. Men eske tout règ sa yo respekte? Lè yon nèg bandi m panse ke eske tout règ sa yo yo respekte? Sa se la grand kestyon. Bon, nèg yo bay pwoblèm andeyò a paske gen anpil moun Pòdepè, anpil moun nan komin Senlwi e ki yo menm aletranje lè m ap pale avè yo moun yo gen anpil nostalji. Pwoblèm Ayiti, anpil lòt pwoblèm. Bon. Moun yo swete pou bagay yo chanje. Ebyen tande non! E, m kwè yè ou avan yè, e, gon batay ki pete anlè a. Tèt chaje. Baz Erik lan avèk nèg Pandy. Tande! Baz nèg Pandy yo. Bon sa yon nouvo baz wi la. Ebyen, nèg yo pete batay. Sa w tande a la a, m kwè yo touye nenpòt 4 nèg pou Erik. E ou konn sa k fòkè a, andeyò lè yo touye w, yap koupe tèt ou kanmenm. Yo koupe tèt nèg yo, yo lote yo tankou lo patat wi map gade m wè sou foto sa banm wè 1 2 3 4 5 m deja wè 5 kò 5 tèt gen yon pèsonaj yo koupe tèt li yon kote pou kont li yo mete l yon kote mezanmi humm foto yo kriyèl vrèman kriyèl e men kòman moun ap tonbe nan peyi dayiti epi sa w tande a la genyen maksèn youn nan chèf baz sa a, epi ki li menm lage yon vòys ki di mezanmi nou pran Erik, Erik sanble pran bal nan batay sa a wi. Mesye, n ap chèche Erik nan fon anba la nou pa ka jwenn li non. Erik pran bal tout san y atè a nou pa ka jwenn li. Men pita la nou pral wè vyann nou fè pou li. Nou rantre. Nou la jay pou la dwe maron jay kon li maron jay kon se nan tèt manman li ta pran tou. E men yon ak pay jodi a. Mje yon ak pay jodi a. Nèg yo tann yon kabann pou Erick, sa w tande a la, Erick pran frap, y ap chache l yo pa wè l. Epi, kèlke minit pli ta, Erick reponn nan vòy sila e yo santi se yon nèg ki afole. Ew konn parabal m ye. Se ba ou konnen. Ou konn ki boss la granmoun nan son parabal li ye. Ou pa konprann? Hein? Bon si nou te konn batay. Fok ou wè lot kom se pa solda pam yo ki te dèyè m. Se pote m te vin pote neg la bwe konkou. Lè yo rele m m te nan wout. Ou konprann? Selman m pèdi yon bon grenn solda vreman. Pase misye misye te bren li te sou. E lè lap fonse m di pa fonse. Ou wè m di banm devan pito. Ou pa wè nap kouri. Nap banm bal map antre. Wi o non. Ou konprann? Sa ka rive. Si w tire lòt patnè, e pa sòlda m monchè. Sèlman w tire yon sèl sòlda pou mwen. E nou menm konbyen mò nou ban nou? Hein? Sèlman menm si nou te tiye 20 mò pou ou, nou pa fè. Pase m pèdi yon bon grenn sòlda m. Ou konprann? Yeah, granmoun nan ki bal, bon w konn se pa wa bal m ye monchè. Bon pa nou gen menm 3 manch long nan men an nou an 12. M ap antre sou nou, n ap fè bak n ap kouri. Nap pran bal ah monchè pa fè sa Erick wi bòs la wi pitit mò mouri kitem ye monchè pa fè sa ou konprann ou konn m sot nan bon lakou ok ya nenpòt nèg ki jwenn li lagey pou mwen pou meyè yo konnen m la Maxène Maxo nou pa anyen menm ou pa wè nou rete dèyè nèt se sèl nèg sa yo kap fè rejistans avèm. Erick admèt ke li pèdi yon gwo sòlda. Men se pa yon grenn sèlman Eric. Ou gen anviwon 5 nèg ki tonbe. Se pwoblèm sa a m gen avèk anpil bandi. Nèg yo pa janm aksepte ke yo gen mò. Wè, si m te sòlda, m t ap met zam nan atè m bay vag wi. Paske lè m mouri, nèg la t ap di l pa rekonèt mwen. Donk Eric pale, men l pèdi yon gwo sòlda, l aksepte sa. Ebyen, Maxène moute ankò pou li kontinye ridikilize Eric. M pa gen pwoblèm avè w Eric. M pa gen pwoblèm avè w. Tityon te di pa gen Tityon te di pa gen moun ki ka tchwe pitit li Enben ok M akey Ti blan kote w ye a papa Nèg ki touye Dossou a anba a. M wè yo ki sa yo ki gen plis pwoblèm kounye a ak nèg Pandy. Pa remake tou, si w santi w bloke kote w ye a, vin jwenn nou Pandy. Aske Erick la li menm li gen yon maren la kounye a la Erick, pa remake tou. Nèg ki te deyò w la li mouri menm bro pa remake tou. Sòlda w mouri, klik te dèyè w, li mouri. Ou gen 5 nèg nou touye la jodi a la. E 5 dyab! E 5 dyab! M gen yon grip la k tèlman ap manje m men m ka pale tout kou paske m lakay mwen. M lakay mwen, m pa gen moun ki fè m kite lakay mwen pou m al mawon lakay moun. M lakay mwen la, m sou, m ka pale. E ban m di w byen menn. Mesye yo pa gen wont menm. Ou gon sòlda ou gen 5 nèg ou pèdi la fò pata janm pale menm. Fò pata janm pale. M lage yo ak tout, m lage 5 nèg sa ak tout odyo a menm pou tout moun wè menm. Ak 5 tèt la. Pata dwe pale menm paske si se mwen menm ki pèdi sòlda sa yo m pap janm pale menm paske m wè sòlda sa yo yo bon. Yo bon. Ou gen nan nèg pa yo la k mouri la. Katouch la sa koulin yo pare katouch la nan men yo. A Eric monchè, ou ta bay fanmi moun sa respè monchè. Ou pa wont wap pale non monchè. Sòlda sa ou gen k mouri la yo pare katouch avè koulin. Non yo bon. Ou pat bezwen m ni mwen menm ou pat bezwen m ak sèm ni m ak sou. Nou menm nou gen moun kap travay e nou gen anpil sòlda, pandye anpil, tout moun ou wè ki avè w la nou pa gen moun n achte se sèl moun Vandinet k ap pete sou ou la patnè m heheh mare pakè tou mare pakè tou heheheh kote w ye a ou mèt mare pakè tou. No cap tjou. Lè pou mnto la menm menm ak sèn menm ou ap bay lwanj ou te wap bwè gròg nan tèt Tony pozew mare pakèt ou wap mouri paske 2022 sa la Erick mare pakèt ou mngo video map gade kote ou lage menm ou ale 357 wa ou tire ou pete tout bal ki ladann jodia la mpa konn mpa bon si nou pa jwenn li nan ajan ou a nan ajan ou a ye. Ase w lage l atè pou kouri. Sa w pran nan fon geno la pou kouri, kòm ou se nèg geno ou sove. Way pale! Mesye! Jodi a m rankontre Erik. Sa se fas a fas li ye wi. Ou konn byen kou Nano yo ba w sa se fas a fas. Sòlda w ap mouri men w ap gade w ap kouri. Sa se fas a fas. Gad mesye, Erick poze kò nan nan papa, dewage granmoun. M byen kontan w di w se yon parabal, ou se parabal vre. Si w wè w wè w gen telefòn nan men w ay voye odyo la pou w pale w se parabal. Non ou se yon djab. Men w mòd pare, manje. Manje, bon si m te ou m te voye kòm bay lapolis m te fout kòm nan prizon pou m pat mouri deja paske lanmò w la byen ou wè gen yon nan nèg sa yo la ki mouri la e nèg kote w tap danse rara menm ou ale 357 la ou tire a epi gen 12 la anlè e kenbe l anlè a menm E nèg gen youn ladan yo menm ou di epa nèg a mesye ou monchè ou san wont. Sim te konn nèg pam ki mouri panzi gade panzi pa gen pipirit pipirit ki viktim pipirit. Depi nan chache w depi nèg yal chache w a bwe maten an la moun ap mouri nou pa pipirit ki viktim. Andedan ka bwe bon e lè ou kache e lè ou ye Depi nou bezwen yo la na va jwenn ou. Prè yo a bon an kache. Genlè bal ou fini wi. Wa pou m di a la si m konnen si nou konnen nou pa mouri genon nou tap antre dèyè an nay dèyè w. Kòm ou tap kache andedan genon tou kòm e lakay ou.